Ou pa mande m anyen. Se mwen kap di w. Tande. Sa k pral pase. Al nan makèt la. Moun. Ki devan m nan. Deja peye. Premye kat li. li itilize credit kat li mwen menm se tou pam pou mal peye mezanmi m komanse tann map tann sa ka pase konsa mwen lwe manager Ou parèt devan m sou ki pretès tande? Bon pwodè nou pa al. Sa k ap pase konsa? Li pa tyeke okenn konpitè. Ew konnen. M ka bliyel. Lèm wè moun ki devanm nan ap peye prepaid card li itilize credit card li mwen menm m pat gen moun nan liy lan mwen kouri al chèche amazon card yo. Mwen, lè mwen rive. Tan pa m pou m peye. Kredi kat mwen. Ma, madanm nan, di m tanpri tann. Mwen koupe lèman machin nan. Love Manidje parèt sou mwen Pa t gen machin pou l te tyeke Li sèlman mande m pou l verifye ID m avèk kredi m Men, kiyès ki te di w, M ap achte ak krendika? Kesyon sa a pa t janm poze. Pa gen pwoblèm. Verifye, verifye, verifye. M ka achte a kredi a kounye a la? Non. Verifye m ok. Ou mande m si m gen debit kat peye avè l pito. Mwen bezwen prepaid kat. Amwee. Zen kat. Rebecca! Se mwen kap di w. Pran pasyans. Pran ti chèz ou. Tande. Moun ki devan w lan. Peye pripèd li. Avèk kart. De kredi. Bravo pou li. Men m pa konprann anyen. Men m gen pri pekad mwen lan men mwen. Prèt a peye. Men m ap tann. Men mesye devan an, li gade m twòp. Prèt a di l, vle di m yon pawòl. Manidje parèt sou ki pretèks tande? Konpitè, pa t travay. Men sa kap pase konsa? Fake hair, fo sousi, fake ID, la chèche konsa wi. Kiyès ki diw map peye ak kredi? Or si map peye a debi. Ou ta poze m kesyon. Li pa mande m anyen. Li jès asime. Men, ou fin verifye. De tout fason, m ka peye a kredi. Entansyon m te pou m peye a debi. Kredi or debi madanm ki sa w bezwen Vin sa l lakay mwen Peye m ak debi Lalin a solèy sa w pi pito Solèy ou lalin Pran men nou tande. Mwen bezwen prepaid kat. Mwen bezwen prepeye kat. M ale lan makèt la. Tou pre mwen. Makèt mabitye. M ale achte kat yo. M al achte kat yo. Mwen konnen yo ka bliye. Lò m wè moun nan devan mwen ap achte kat kredi, kat nan men li, l ap achte priped kat, yon pakèt nan men l. Lè sa mwen sonje, se pou sa m te vini. M achte tout bagay nan makèt la, m bliye kredi kat la. M retounen pa gen moun anliy. Al chèche priped kat la. Priped kat mwen lan menm. Pou m peye li. Madanm nan pa mande m kesyè la. Sa m pote pou m vann. Se li deklare m. Machin bloke. Credit card or debit, sa w pi pito madanm? Peye m pito or debit card? Men pa gen sa. Pa gen sa. Fin verifye mwen, mwen ka peye ak credit card, sa se mwen volonte pa m. Peye a debit card. M te vle peye a debit card. Men li menm se fos asopsyon. Fos asopsyon fos. Oun fènès. Pratique fairness Pratique fairness.